Lapolis nasyonal arive mete kòd nan kou pè Frantz Désiré. Medam, matmwazèl e mesye, pè sila a ki se youn nan responsab legliz episkopal ki enplike nan trafik zam ak bal nan peyi Dayiti, Nou pral prezantew fotol. Vitelòm te gen rezon tande wi mwen diw vitelòm te gen rezon lèl te kanpe l deklare li menm ansanm avèk premye minis lan te met ansanm pou touye prezidan jovenel moïse li menm ansanm avèk chèf polis la te mete ansanm pou yo te touye prezidan jovenel moïse pèp ayisyen gang yo gon pouvwa nan peyi dayiti ki pa piti ditou. Kòman w te ka konprann pou ke yon komisè nan yon komisarya l ap bay rezilta epi se la chèf polis la deside chanje komisè? Kòman w te ka konprann popilasyon an nan moman an k ap frape rèd rèd e lapolis ki repran konfyans sou bandi yo ebyen se nan moman sa pou ke tout operasyon lapolis t ap mennen kanpe? Koze yo pa piti, m pral ba ou detay. Bwa kale nan senmak, medam matmwazèl e mesye popilasyon an griye yon bandi baz gran grif e nou pral ba ou detay, Rosemon Jean prezante devan laprès, bagay yo konplike mezanmi pou di avoka ta nan kidnapin vre wi, mèt Gaby Blaise ta nan kidnapin. Se li k ta fè leve jij enstriktè Edumé wi bòfrè John Joël Joseph si se mwen menm k ap di w ou ka pa kwè se avèk anpil tristès moun ki te kouri soti sou smatla k al refije nan Leyogàn ap esplike kòman yo te pase mizè sou lanmè lè w ap gade yon manman ki pèdi tou le twa pitit li. Humm ayy Bondye frèm ak sèm kap koutem dlo paka pa soti nan jew men ou pral gade e non sèlman san tande deklarasyon sitwayen yo sitiyasyon an difisil mwen envitew rale chèz ou chita konfòtableman fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone, e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te papa m toutouni men l kouvri tout moun. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se syèl. An n pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Papa m gen 12 pitit men dezyèm nan pase pou dènye. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam matmwazèl se mesye Jan ke wap gade imaj sa la ebyen ti konpè sa se pè Fritz Désiré mesye sa se youn nan gwo responsab andedan legliz episkopal non l site nan trafik zam ak bal nan peyi dayiti raple w nan jou pase yo nan rapò dcpj te mete deyò Legliz episkopal pèp ayisyen bay zam nan baz izo ansanm avèk baz vitelòm ki se alye ebyen lè w tande kontenè vini legliz la mete kontenè a nan yon lekòl nan komin kwadèboukè epi nan lannwit pèp ayisyen anndan kontenè sa yo ki chaje zam ak bal al distribye nan baz vitelòm e non sèlman sa tou yo pase yo al distribye nan baz ebyen izo ki nan vilaj de Dye ebyen jan ke wap gade mon pè mon pè anba kòd nan moman map pale ansanm avèk ou la gade la polis dcpj silvouplè chante mès gason chante libera mon pè chantel. Chante l. Lè w jwenn ansanm avèk monpè sa yo, s on ti balè nou achte epi gade nou flanbe anba grenn yo pou fè yo kite kriminèl. Se anba grenn yo flanbe ansanm avèk yon balèn. Ou achte yon ti chèz, ou fouye yon ti twou nan ti chèz la, ou kite ti boul yo pase anba pou w flanbe l. Donk, pandan ke popilasyon an li menm ap bay bandi a sapat yo bwa kale, kòm etan done lapolis gentan pase men li pran sa, men silvouplè dcpj jere dosye a pou nou, nou gen konfyans nan ou. Paske, kòm ou te ka konprann pèp ayisyen, pou moun sa yo tout lasentjounen, katòj yo men longè sou yo, kap di nou ale anpè hein kap fè sèvis kap priye kont lensekirite epi moun sa yo ankò se yo menm kap finanse gang nan peyi dayiti e sa ki grav nan listwa fòk senatè youri ansanm avèk senatè joseph lanbè ban nou eksplikasyon kòman fè pè frantz kòl tap touche 300 mil goud chak mwa andedan palman. Eske w ka konprann? Sou menm tèt lajan nou an, nèg yo itilize pou achte zam ak bal pou vin mete bandi nan dèyè nou ankò. Kòm se yo 2 a ki te prezidan sena soti nan lane 2017 pou rive nan lane 2021, ebyen 2 mesye sa yo, yo gen eksplikasyon pou yo bay pèp ayisyen. Fò yo ban nou eksplikasyon poukisa monpè t ap touche lajan sa a. Ant yo de a, fò yo bay eksplikasyon nòmalman. Donk, se tris, se grav, lè w ap gade yon prèt pèp ayisyen, enben se li menm jounen jodi a, Otorite nan peyi a ap mare poukisa? Paske l enplike nan dosye ensekirite. Koze ensekirite sa pèp ayisyen, se pa yon ti koze ki piti ditou non. Sa vle di la a, si monpè t ap bay zam ansanm avèk bal, jounen jodi a gon seri de moun k ap mouri nan Pènye, nan Meyòt, Nan Bèlvil, moun ap kouri kite kay yo, se zam monpè ansanm avèk bal monpè ap bwote aletranje vin vide nan peyi Dayiti wi. Èske ou konprann? Jounen jodi a, gon seri de kretyen vivan k ap mouri sou Matisan, moun sa yo pèp ayisyen, pi gwo kriminèl la se yo wi. Bandi yo se kriminèl nimewo 2 men nonmbè wan nan se yo. Paske bandi yo pa gen franchiz. Bandi yo pa ka kòmande aletranje pou vini. Ebyen se alèd de yo menm pèp ayisyen yo rantre ansanm avè l epi yo fè biznis ansanm avè gang yo. Apre sa se moun sa yo ankò k ap lapriyè pou ou lè yo kidnape on moun ou pou libere l. Mwen se fritz non mwen se Desiré e fritz donk lapolis nasyonal arete w ou sou kont kisa lapolis arete w? Mwen te nan kabinè mwen te fè konparisyon volontè devan jij Martel Martel epi lenstriksyon aprè odisyon an li di mwen donk li kenbe mwen pou kapab kontinye ankèt la. Ok. Ou te okouran ke Lapolis Nasyonal Dayiti te emèt yon avi de rechèch alankont ou menm? Wi, m te tande sa. M te tande sa. Men, m t ap tann pou m t ale devan jij enstriksyon. Poukisa ou pa t rapòte dirèkteman a la dcpj? Ah bon paske m pat ale dirèkteman nan dcpj paske m te renmen se yon jij denstriksyon ki te ka tande m ok. Ki enfraksyon ke ou de ki enfraksyon ke yo repwoche w? Bon kòm prèt m se ansyen prezidan komite pèmanan gon kontenè zam ki vini donk yo enplike m ladan. Ok. Pèsonèlman ki enplikasyon ou menm nan kad nan ankèt sa. Bon, kòm li vini sou non Legliz Episkopal, m se yon ansyen prezidan komite pèmanan, mwen te ap mennen ankèt sou sa. Donk ou te prezidan komite a de ki dat a ki dat? M te prezidan apre ke evèk la te pran retrèt, sètadi m te vini avèk komite a, vini otorite eklezyastik dyosezèn de mas 2019 a janvye 2022. Pèp ayisyen, M vle w konprann nivo ensekirite a nan peyi Dayiti. Se sa k fè pa bò isit mwen m toujou di l, se vre ke zam nan soti Ozetazini, bal soti Ozetazini, men tann, konbyen fwa m konn tande yo di m on Ameriken plen yon konntenè voye nan peyi Dayiti? M pa janm tande bagay konsa. Se toujou nèg ki gen gwo biznis nan peyi a, yo rantre ansanm avèk zam, bal, anba machandiz. Anba pwodwi alimantè. E kiyès ki nan dwàn yo? Se Ayisyen. Se nou k pa pran responsabilite nou. Donk jounen jodi a, si n pa file manchèt nou pou n koresponn ansanm avèk yon seri de ti vakabon, a vès, se nou menm k ap bay piyay. Moun ki nan dwàn yo se Ayisyen yo ye. Kòman fè zam nan fè pase l ale? Koman fè zam paka soti nan peyi dayiti ale ozetazini sèke yo menm yo mete kontrol nan pa yo a se nou menm ki pou mete kontrol nan pa nou an lèzetazini ap fè biznis li pa konn anyen e biznis li lap fè an li pral kanpe biznis li lajan kap antre nan ekonomi l epi kounya la pou lal bloke nan ladwann pou kalezon yon tann sòs se mèt kò ki veye kò. Se sitwayen, se dirijan peyi ki jere peyi. Peyi pa jere lòt peyi. Pa gen bagay konsa. Lakay li achte zam ak bal se pou yon bagay ki ilegal. Donk se ou menm ki pou mete grenn nan dèyè ou, ebyen sou bout tè pa w la pou mete prensip ladan. Donk medam matmwazèl e mesye, lè ke mwen tande monpè nan trafik zam ak bal, eske m ka al di se Lezetazini k lakòz? Men monpè la, jere monpè, flanbe monpè, kwizine monpè, gade nou, byen griye anba grenn li pou n fè yo kite kriminèl nan peyi a. Hum! Ala traka pou lave kay tè! Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Medam matmwazèl e mesye, tout koze bon pou pale. Vitelòm te gen rezon n. Wi, m ap di w Vitelòm te gen rezon. Ou konn poukisa? Paske gouvèneman ki la a pa gen entansyon nan tèt yo pou yo mete sekirite nan peyi a, malgre kantite moun ou wè k ap mouri la a. Kòman ou te ka konprann yon komisè pèp ayisyen komisè kap mete prensip ki ki bon zòn kap bay rezilta nan sitiyasyon ki difisil epi nan komisarya ke l ye a se lè sa chèf ki pi wo a deside retire l pou l voye l yon lòt kote epi l pral voye yon lòt nan blòk sa. Surement li pral chanje polisye tou. Gen anpil chanjman kap fèt nan lapolis la la. Nou pa ka di m se strateji. Manti. Nou pa fouti di m se strateji. Paske pa bliye, gon seri de polisye nan zòn kote yo ye a, yo gen tan an relasyon ansanm avèk popilasyon an gen de bagay yo pap kite pase. Paske fòk popilasyon an pa an akò ansanm avèk lapolis pou kidnapin kapab fèt lib e libè. E se sa mesyedam gouvènman yo vle. Donk kounye a la, lè ke w chwazi retire chèf la, w pral mete yon lòt. Siman gen yon lòt ekip polisye ki pral antre. Polisye sa yo pral fè toutè pou gang. E nou deja konnen pèp ayisyen, laplipa polisye andedan enstitisyon an, yo nan gang. E ou kapab wè nan jou pase yo, kèk bandi pran frap, premye minis lan pran lapawòl li vin ranfòse sa gang yo di. Men li pa di popilasyon an kontinye mete men ansanm avèk lapolis pou n derasinen gang yo, pa gen bagay kon sa. Nou gen lè panse ansanm avèk moun sa yo jan ke m t ap esplike nou, bwa kale a ap bay rezilta l sipoze bay, non. Koman w te ka konprann divès polisye gentan gade non ap avanse sou vilaj, gade wè koman yo te kapab mete prensip nan zòn sa, kraze tout vye kay non sèlman sa tou debloke wout la rapidman ou tande ebyen retrè fèt. Lè Vitelòm te kanpe l te di w li nan tout bwat yo nèt, li nan wo kòmandman lapolis la, se pou w ti koze ki piti pèp ayisyen. Humm e sak bèl de jour en jour se ke nap dekouvri vrè kriminèl yo. File manchèt nou, pwoteje tèt ou paske sa m wè kap vin pou nou pèp ayisyen menm Antoine nan Gonmye poko wè l. Nou genyen ansanm avèk nou Rosemon Jean Rosemon koman w ye koman la vi a ye koman neg ye pou kisa w prezante devan la press jounen jodi a. Fonod, ki se Fon Nasyonal dè Zòganizasyon de Rezistans pou yon Ayiti Stab Demokratik, fè rankont ak laprès maten an nan objektif pou nou kapab kontinye denonse solidarite gouvènman Ariel la ak bandi yo, ak gang ame yo atravè peyi a. Dezyèmman, se pou m kapab fon ti koze, yon ti kozri avèk la dcpj. Ok. Dezyèmman, oubyen twazyèmman, se pou nou gade, kesyone yon ansanm de moun ki dan lonbr, e k ap itilize bra ame gang yo dèfwa pou yo rezoud dè pwoblèm pèsonèl men pou le gran piblik yo wè se gang ame k ap kidnape moun poutan gang ame a kidnape moun sou rekòmandasyon yon moun gon moun ki voye tèl gang ki gen tèl pwoblèm a tèl moun ebyen yo pase pa travè kidnapè yo di atravè gang yo al kidnape entèl epi lè yo fin kidnape moun nan epi yo pote foto ou a foto moun nan bay gang nan mande entèl sa w ka entèl. Sa vle di se konsa gon seri de kidnapin ki fèt nan peyi a. E sak konn grav pèp ayisyen gen yon seri de enstitisyon yo kidnape yon moun epi Se moun nan enstitisyon an ki fè leve moun nan, apre sa ou wè yo nan lari a y ap manifeste. Ki sa dosye a ye? Ann avanse rapid ozman. E m gon ka konsa la a ke m vle denonse maten an. Ok. E se sa k fè mwen fè konferans maten an. Talè, kiyès li ye? Ban nou ti limyè. E nan ki liy moun sa ye? Eske nan lajistis, lasante, politik? An bon, kòm etandone ou te kòmanse ansanm avèk dosye Mèt Dorval, èske se yon avoka, yon komisè, yon jij? Di nou plis. Ann poze tèt nou kesyon, èske efektivman Mesye Ariel Henry e gouvènman n nan, Di ouvriye yo k ap travay nan faktori yo, èske vrèman mesye Ariel asime ke ouvriye ki pran lari yo, k ap mande meyè kondisyon Travay. K ap mande ajisteman salè. Salè. Èske efektivman moun sa yo parèt pi danjre ke Izo 5 segond, ke Ti Lapli, ke Vitelòm, ke gang ame yo? Egzat. Yo pi danje. Yo pi danje. Gouvènman pwouve sa. Paske se plenyen yo vle pou ap plenyen chak jou. Paske tank w ap plenyen ke w pa kapab, tank w ap plenyen grangou, yo pa vle w manifeste, se rete nan yon ti kwen, plenyen, se plenyen ensekirite, se sa k ap fè yo dibyen. Pandan wap plenyen an, epi yo menm yo ap kontinye akselere plis toujou paske fòk yo atenn ansanm avèk objektif yo. Se pa pou san rezon, yè m te poze kesyon an, èske lè yo di yo ap ranfòse kapasite lapolis, èske se plis gaz lakrimojèn yo achte bay lapolis ke materyèl pou l al redi ansanm avèk gang yo k ap teworize popilasyon an. M poze maten an, m poze Ariel Henry e ekip li, e dwazimen tout moun, apati de sa k pase yè nan manifestasyon ouvriye yo, kote n ap gade fanm ansent k ap jigote anba gaz, poutan tout fòs. ke nèg yo te deplwaye, lè n gade kantite fòs, kantite enèji ke lapolis deplwaye pou kraze yon manifestasyon, epi otomatikman manifestasyon an pran lari, gouvènman estime manifestasyon sa a pi danjre ke Vilaj de Dye, yo debare vilaj, Yo retire chak tab ki t ap met presyon sou vilaj yo. Yo retire polisye k te Matisan yo. Yo retire polisye k te sou Vilaj de Dye yo. Y al konsantre sou manifestasyon ouvriye yo pou al kraze manifestasyon. Sa s on skandal. Pandan ke lapolis anlè l ap siveye manifestasyon. Yo gentan di ti mesye yo, map ba nou ti baryè lib wi degaje nou pou nou gentan ranmase yon bagay. Degaje nou pou nou gentan fè resèt. Pou nou gentan kidnape divès moun sou wout la. Se sa wi yo fè. Nèg sa yo tèlman gen teknik. E Jovenel Moïse te di l, pandan ke ou bap wap mete kontwòl nan sa yo gentan pap yo man yon lòt bagay. Lè w kouri dèyè yo nan sa yo pap yo fè yo ale nan sa. Nèg sa yo tèlman gen teknik pou yo manje moun nan peyi Dayiti, pou yo atenn objektif yo, s on bagay ekstraòdinè. Pandan gon ansanm de medya kap fè pwopagann di lapolis preske rantre anndan Vilaj de Dye, lapolis gen sinaypè sou do kay, lapolis ap sesi, lapolis ap sela, poutan CSPN nan li menm te gentan gen plan pou l evakye polis yo, pou retire cha, pou debarase Vitelòm paske li aprann pandan 15 jou, pandan 10 a 15 jou, Pa gen kidnapping, pitit li yo nan grangou, pitit li yo komanse razè, enben li retire cha yo. Ou wè kòmsi m te konnen? M di w konsa, yo retire yo, voye yo anlè al nan manifestasyon, yon fason pou timoun yo gentan ravitaye, moun k ap pase nan bis pou yo kidnape, osi senp ke sa. Donk si tout moun fokis nan manifestasyon, pandan ke moun yo ap manifeste, Yo pap gen manchèt sou yo distans lan epi yap gentan pase pou yo pran plizyè grenn pou yo rantre nan baz paske timoun yo grangou fòk yo manje moun. Ariel Henry fè retire cha yo, CSPN fè retire cha yo sou Vilaj de Dye, olye yo itilize lè mwayen ki fò pou fè penetrasyon pou definitivman pou kesyon kriminèl gang ame te kapab jan moun yo di. Pou pè a ta rete nan kan bandi yo, ebyen Ariel Henry estime moun kap manifeste, kap mande salè minimòm yo pi danjre ke moun sa yo, yo debarase vilaj la pou yal bare manifestan sa yo, yal bare ouvriye sa yo kap travay nan de kondisyon difisil nan faktori Se kòmsi moun yo pa merite yon meyè kondisyon salè, yon meyè kondisyon travay. Sa se te youn nan pwen ke n te vle mande Mesye Ariel Henry, mande a la polis nasyonal, Frantz Elbé, èske jodi a ankò, èske yo pa santi yo wont? Èske yo pa gen yon madanm k ap gade yo? Èske yo pa gen yon pitit ki kesyone yo? Èske yo pa gen menm gen yon bon zanmi ki di men, estrateji sa nou anplwaye a, a ki fen? Ak yon objektif Pou nou debare vilaj de Dye kounya map gade Manno a tout gang li pran lari de de matisan lap fè paraj rive jous ka sentemo a pye epi lapolis al konsantre sou manifestasyon pou kraze manifestasyon ouvriye kap manifeste pou kondisyon pou pou mande meyè kondisyon travay mpanse sa son skandal e mpanse se tout moun ki ta dwe denonse solidarite, maryaj, alyans Ariel Henry avèk gang ame yo o detriman peyi a ki jodi a ki mete peyi a ajenou. Dezyèm bagay ke nou vle denonse. Ok, sa fè lontan nap tann pou ke nou rantre nan dezyèm dosye a. Ann avanse. Dosye kidnapin nan, an nou wè. E sa trè enpòtan. Nou gon sitwayen ayisyen, yon sitwayen fransè, dorijin ayisyen. Ki deklare li se avoka. Kiyès Sido ye? E sa m pral di a se yon bagay trè fò. Paske m pa kwè menm mèt dosye a, menm mèt afè a konn sa m ap denonse la. Ok. Nou gen mèt, yon avoka ki rele Guerdy Blaise. E talè, talè, talè, talè, talè, talè. E pa mèt sa. Se yon nèg ki di li se avoka, men ki gen nasyonalite franse, ki te fè de fo papye. Fo papye wi. Je mèt sa eh, eh, eh, franse eh, eh, sojenè eh, konsa. Fo papye wi Ech konpran anyen. De papye erone, nèg la avoka, l fè fo papye pou l te kandida a la depitasyon Kwadèboukè. A bon! An li te bezwen Depite wi Kwadèboukè. Hey! Mete pou mwen! Ann avanse, sa k pase menm nan dosye misye? Alòske l fransè. Sa vle di gen doub nasyonalite. Ala traka pou lavi kay te papa. Gon juge nèg yo kidnape. Gen yon juge d'instruction nèg yo te kidnape. Ki juge i do ye la. E ki baz ki te kidnape juge sa se te baz ti makak la boule 12. Baz ti makak se pat yon baz ki te piti non pèp ayisyen. Baz ti makak sa se baz ki la komsi gon seri de moun wo nan sosyete a yo kidnape. Ou wè ti makak tèlman gen bouwa dèyè bannann li, gade kòman l arive asasine Erik Jan Batis. Epi lè Erik fin mouri pèp ayisyen gade konpòteman madan Maniga jounen jodi a ki nan pouvwa ki se bebe ki bezwen ti biberon etsetera. Ann avanse Rosemon. Men jij la te gon dosye l t ap trete pami lèkèl nan dosye sa mwen menm m te temwanye ladan l pa rapò avèk dosye mèt Monferrier Dorval la pase gon pakèt nèg lè Dorval fèk mouri yo bezwen Martine yo bezwen Jovenel pote chay Dorval Yo kreye yon swadizan yon mouvman ki rele nou se Dorval. Men Dorval, Jovenel Anit mouri, nou se Dorval disparèt. Yo pral kidnape jij la. Gen youn nan bandi yo lè yap tòtire madanm konkibin jij la paske yo pran jij la atout madanm li. Epi li parèt avèk fotol Bandi a, chèf bandi a vini avèk foto mèt Guedy Blaise, li mande madan jij la, kisa mari w gen avèk avoka sa a? Oh! Enben son regleman d'kont sa vle di y ta fè leve jij la pou gang yo bay misye yon leson. Menm esak fè misye te fè anpil jou nan men gang yo atèl pwen menm ap poze tèt mwen kesyon kòman fè bòfrè John Joel Joseph jan John Joel Joseph gen kontwòl gang nan peyi dayiti l nan gang el te di sa pi kounya la pou yo tap leve bòfrè misye se kwa listwa e jiskaprezan pèp ayisyen nou pat janm tande ki kote yo te mande yon sòm lajan. Sak pase menm a la fen nan dosye a. E se te foto mèt Guerdy Blaise. Nou menm ki se jounalis, ki gon sizyèm sans, ki konpetan, ki kapab analize fè yo, sa ta vle di kisa? Yo kidnape m a tout madanm mwen epi yo vini pandan yap entèwoje m epi gon nèg ki parèt nan chèf gang yo avèk foto yon moun li di kisa w gen ak entèl alòske lè n al mennen ankèt son dosye kisa dosye a te ye se vre jij la te gen yon kote Li t ap aji avèk lejète, men, rapidman nou te, nou menm te fè sa n te dwe fè, se nan ka Dimitri Vorbe, paske avoka sa yo se ekip avoka ki t ap travay pou Dimitri Vorbe, pou te kontrend Leta ayisyen leve sele sou kay yo e dekese 54 milyon de dola pou yo. Nan òdonans jij la, e ke mwen menm m pral asiyen Leta ayisyen pou pa debloke lajan sa a, nou pral gen yon ansanm dòganizasyon, ansanm avèk Mèt Newton St. Juste, nou pral fè yon aksyon pou nou te anpeche Leta bay Dimitri Vorbe 54 milyon dola. Men pou mesye yo, yo di, sa k fè yo pa gen tan pran kòb la, se jij la, paske jij la pa t mete nan òdonans lan, Ò li te gen, yo te fè l enjonksyon pou ke l te mande pou leta bay li, bay yo, pandan y ap leve sele sou byen moun yo, pou yo te tou soti a 54 milyon dola. Men nou menm nou konnen, nou di, Dimitri Vorbe yo pa ka genyen avi de rechèch, manda pou yo parèt, pou yo vin reponn kesyon sou asasina Jovenel Moïse, epi pou genyen. Yon jij ki gentan leve sele sou byen yo, men jij la pa leve sele sou 54 milyon dola. Kounya la, nèg yo di se misye k fè yo pa touche 54 milyon dola. E sa se yon kote nèg yo nan yon ap fè diskisyon, kote lè yo fin lage jij la, yo regrèt ke yo pa asasine, y ap sanksyone nèg yo, yo reprimande nèg yo, yo di fòk nèg yo peye. Paske yo te bal yon misyon, yo bay yon misyon, yo pa akonpli misyon an, yo rive lage jij la. E jij sa a se jij Jedime. A bon? Jij Jedime. Men tenten. Wi yo te a, yo te kidnape l nan Petyonvil, ansanm avèk fanmi l, pyès moun pa t janm tande nouvèl li. Yo te resi libere l? E sa map di la misye pa menm, mpa konnen si ki deklarasyon ke misye fè, se ke madanm misye ke yo te kidnape l ansanm a madanm li, chèf gang ti makak la parèt li di l foto mèt sa a, sòga moun sa yo. Si misye ka vin avèk foto sa l mande sòga avèk moun sa yo, sa vle di sa l vle di a. Ò Guèdi Blaise la. Patisipe se yon prezime ansasen, Mèt Guerdy Blaise se yon prezime ansasen de Mèt Monferrier Dorval. Lè dcpj mete manda mande pou misye reponn, vin reponn kesyon dcpj, misye pran avyon li kouri ale an Frans. Misye pran avyon, li gentan jete l an Frans. Pandan l jete l an Frans, kounye a li di l pa gen pwoblèm pou lajistis ayisyen tande l, men fòk yo tande l nan koulwa diplomatik. Sa vle di, vwala ke kounye a yo kidnape yon lòt jij, ki foto moun yo bandi a vin montre, se foto misye. Sa vle di, se yon fason pou nou di gen anpil bagay k ap regle la a, yon pakèt nèg e nou ta renmen dcpj kesyone dosye sa a. Paske otan ke nèg sa yo rete yo pa gade, yo pa al chèche konnen, nou sèlman wè bandi, sèlman wè bandi, men pa gade, inyore nèg k ap itilize bandi yo, Ebyen nou pap janm soti la kote nou ye a paske sa sa bandi a vini se komsi ou gon vann bandi a li menm se tiyo a dlo a e pase selman lap pase nan tiyo a men dlo a pa sot nan tiyo a or si pou nou rezoud pwoblem bandi a fok nou al nan vann kap bay dlo kap pase nan tiyo a gon paket neg de gwo dinozò andan peyi a. Ke mwen menm nan kad ankèt, angajman ke m te pran nan kabinè denstriksyon, gen nan nèg yo ki sove kite peyi a, men ki toujou gen menmiz sou sistèm jidisyè ayisyen nan, menm lè w pote plent pou yo, yo pito kase palèdjistis, yo pito voye Vitelòm al kraze palèdjistis, paske pou pa gen limyè ki fèt sou yon seri de krim. Ebyen se poutèt sa maten an, nou ta renmen ke dcpj Gade dosye sa a pou nou, pou nou wè kòman pou yo kidnape yon nèg, yon moun, epi se foto pou bandi a vini avèk foto Guerdy Blaise kòm avoka ki nan yon dosye ki te anfas jij la tou, epi pou l ap mande l ki sa l gen avèk entèl. Twazyèm pwen pou nou fini. Nou lanse yon vibrant apèl ankò bay tout moun ki fè pati sistèm jidisyè a. Gen de krim k ap fèt la a, se pa sèlman anlèvman. Gon pakèt nèg nan Leta, gon pakèt nèg ki gen gwo non, gwo avoka k ap mache vòlè byen moun. Yo pwofite tribinal yo ki an grèv la, yo gen tan y ap konstwi pwopriyete prive de yon seri de moun. Kote moun yo pa gen okenn rekou. Gen de dyaspora y ap pran byen yo la a, akoz de tribinal ki an grèv, pakè ki an grèv, moun yo ap pèdi byen yo. Ò, poutan jistis la fonksyone sèlman pou gouvènman an. Chak fwa gouvènman an bezwen mennen yon aksyon, gouvènman an mennen aksyon an, poutan tribinal an grèv. Ebyen nou ta renmen gen yon inisyativ ki pran pou yo wè kòman yo te kapab pèmèt menm sa yo rele chanm refere yo fonksyone, tribinal dè refere yo. Si tout tribinal omwen kite yon koulwa, kite yon espas imanitè, paske gen de bagay grav k ap pase anndan peyi a la a, gen de plent n ap resevwa kote moun yo pa gen okenn rekou, yo pa ka pote plent nan tribinal, pa gen refere, menm refere a nèg yo fèmen, Poutan gouvènman li menm yo ap mache nèg ki nan gouvènman an ap mache vòlè byen moun pran kay moun yo mete avèk vitelòm yo mete avèk lanmò sanjou yo mete avèk yon pakèt nèg antre anndan kay moun yo stabilize yo epi moun yo pa gen okenn kote pou yo kapab pote plent se poutèt sa maten an nou ta renmen ke pou ta gen yon antant ki jwenn. Si w pa ka reponn 3, 4 nan revandikasyon jounal, grefye yo avèk paketye yo, omwen ba yo reponn 3. Bay yon satisfaksyon pou n wè kòman yo te kabab aleje grèv ki nan tribinal yo. Gwo pakèt moun tou inosamman k ap manje prizon. Kreye yon mwayen, ba nou ti chans, ba nou yon posibilite ki pèmèt omwen menm tribinal dè refere yo te ka fonksyone pou gen de dosye urgent. ki kap ki mete ki te kapab ede yon seri de moun nan byen yo yap mache pran omwen sa te ka pèmèt gon gon gon satisfaksyon omwen sa te ka pèmèt gon dosye ki atame pou anpeche moun yo dekapitalize moun yo deposede moun yo de byen ke yo genyen alòske tankou m di chak gouvènman bezwen fè afè l li ouvri yon fenèt lal regle afè l epi kou l fin regle sa lap regle li fèmen kesyon jistis lan epi nèg yo menm ap mache vòlè byen moun se rezon sa fè maten an. Nou fè konferans sa pou nou denonse sa k ap pase non sèlman andedan aparèy jistis lan, denonse yon seri de nèg ki kache dèyè do bandi, k ap voye bandi al fè kidnaping pou yo, pou yo regle de ko de bagay pèsonèl, e twazyèmman, kontinye denonse solidarite, maryaj, alyans, zanmitay ki genyen antre Mesye Ariel Henry e gang ame k ap depafini a popilasyon an atravè peyi a. Mèsi. Vwala medam matmwazèlz e mesye ou tap tande deklarasyon Rosemond Jean ki denonse mèt Guerby Blaise nan jou pase yo ki te deja genyen akizasyon kap peze sou dol kòm moun ki ta fè pati de asasina mèt Dorval ebyen men kounya gon lòt dosye pèp ayisyen yo kidnape jij epi sa w tande a oh oh. Foto mèt la parèt devan madanm ui la yo te kidnape ansanm avèl, li mandel eske ou konnen moun sa, kisa mariw gen ansanm avèk mèt la. Bwa kale nan komin senmak, popilasyon an arive voye yon bandi al jwenn bawon Bandi sapè ayisyen ki fè pati de baz gran grif kap opere nan latibonit. Donk popilasyon an toujou rete motive nan vil pwovens yo e nap mande nan pòtoprens pou ke popilasyon an rete motive puiske nou konnen nèg yo ap fè tout mannèv pou kraze mouvman bwa kale a paskel pa bon pou yo fòk bandi yo toujou rete la pou yo ap terorize nou pou yo touye nou, yo masakre nou, jan premye minis lan te di l, menm si bandi yo ap touye nou men rete tèt frèt, rete kalm, piga nou reponn yo, pa fè jwèt bosal ak yo. Medam, matmwazèl, e mesye yo kapab raple ou nan jou pase yo, divès kretyen vivan te kouri pran lanmè pou wè kòman yo te kapab sove lavi yo ansanm avèk fanmi yo fas ansanm avèk bandi ki te anvayi zòn sa a. Ebyen, divès moun ki te pran Kannòt travèse lanmè a al ateri nan Leyogàn pèp ayisyen gen yon dam ki pèdi tou le 3 pitit li bagay la tris pou plis detay an nou swiv repòtaj sa a. Nou kapab remake dam nan ap kriye dam sa a malerezman li gen 3 pitit tou le 3 pitit yo neye. Ou vin aprann ou te pèdi timoun sa yo. Kòman ou te santi w jou sa a? Bon jou sa a lè m te sou lanmè a, lè timoun yo, lè kannòt la koule, manman m te nan kannòt la, nou tout te nan kannòt la. Se manman m k ap di, Manès, men kannòt la koule ansanm avè nou. Sa k te gen twazan te nan men m pandan kannòt la koule avè nou. Sa k te gen twazan te nan men m. Lè m wè m ap antre pi fon ansanm avè l, m oblije lage l. Pandan m lage l, l ap rele manman, manman. M vin pa ka fè anyen pou li. M oblije kenbe kannòt la avèk yon men. Hum! Frèzesè byeneme, ou ka konprann? Moun sa yo se pa moun non konn achte zam moun sa yo se pa moun non ki vòlè lajan leta moun sa yo se pa yo menm non k anpeche peyi a fonksyone moun sa yo se pa yo menm non ki gen franchiz atò nap ret kanpe gade kriminèl yo kap manje nou konsa se tris wi lè w nan yon sitiyasyon ou gen pitit ou. Sitiyasyon an difisil pou ou, ou pa ka sove timoun nan. Pandan timoun nan ap rele w, l ap di w konsa, èske w ap kite m peri? Ayy! M oblije kenbe kannòt la avèk yon men, moun yo ap fè mouvman pou yo vire kannòt la pou nou ka monte sou do kannòt la. Apre sa, nan rele rele, n ap mande sekou, n ap mande sekou, lòt moun ki te atè yo vin tande, lòt kannòt vin chèche. Ton nòt la koule depi nan lè 8 è, yo vin pran nou nan lè 11 è. Jodi a kisa w ta swete yo fè pou ou? Bon m ta swete, m ta sèlman m ap di leta ayisyen mèsi. M ap di mèsi pou peyi dayiti. Si se pat sitiyasyon bandi ap met moun deyò nan zòn nan pitit mwen yo patap detwi e pat konsa m te vle pou yo detwi pito yo te la yo malad map vire yo ayy se tris se tris atò w panse sa dam sa pran la Ariel pral konprann. kriminèl ki nan tèt peyi yo pral konprann? Se sèlman pòch yo yo wè wi. Ou panse nèg kap rantre zam ak bal, kap fè lajan pral konprann doulè manman sa, bon se pa pitit li k peri. Pote plent pou yo, ou panse lajistis pral pran desizyon kont yo? Frè e sè byeneme, lè w ap viv nan yon peyi, gon seri de krim ki rete enpini. Lè konsa fò nou tout mouri. Fò tout moun ki enplike nan krim yo mouri pou sèk vanjans lan kapab fèmen. E sak fè mwen menm pa bor isit, m toujou motive w. Nou pa gen tan pou n preche vyolans. Men depi ou kenbe yon nèg, ou kenbe yon senatè, ou kenbe yon depite, ou kenbe yon minis ki vin debake nan zòn ou an, ki vin bay 5 ti sak diri, 4 galil, pase l nan dèyè l. Pa nan rans ansanm ak yo. Paske fanmi m, kote moun sa yo te rete a, mwen te kapab fè pati de yo. Mwen te kapab la, ou te kapab la. Ou pa gen tan pou sitire pyès vakabon. Se te kapab ou menm, se te kapab mwen menm ki nan plas dam sa a. Pou w wè w ap kouri, ou gen pitit ou sou bra w, ou rive yon kote ou oblije lage l paske ou pa kapab. Pandan timoun nan ap gade w, l ap rele w. Etandiske, sa k ap pase a, bandi k ap kouri dèyè w la, se pa ou non k lakòz. Epi gouvènman an kanpe l di w konsa. Malgre tou, ret an silans, pa fè jwèt bosal, pa tchake bandi, pa gaye kaka yo. Men poukwa? Ayy! Pito mwen e malad yo te malad. Pitit sa ap rele manman l. L ap rele manman l, m pa ka fè anyen pou li. Nou konnen gen anpil moun ki pral gade w nan moman an, si tout fwa Yon moun ta vle pote solidarite ansanm avè w, kòman yo ka eseye kontakte w? Sèl mwen m gen nimewo telefòn mwen map kite nimewo telefòn mwen m pa konnen si bondye touche kè yo ya ede m tout moun konn sa map pran la tout moun konn nan ki sitiyasyon m la. M dòmi m pa ka dòmi nan nwit avan pou m dòmi fòk m kriye avan lè m mate fòk m kriye. Non nou konprann tout bagay paske yon manman 3 pitit humm 3 pitit timoun yo te la ou fin fè yo bat miz ansanm avè yo fin grandi epi pou yon sèl jou pou lespwa disparèt konsa pèp ayisyen aayy. Demen sou timoun yo senpleman dwe fè. Pataje nimewo telefòn nan. Nimewo telefòn mwen se 44 Hum. Se konsa mwen resevwa yon kout telefòn, kout fil, ki di mwen, Manèz, degaje w! Lage pou Simonèt, pase bandi anvayi zòn nan, bandi se touye y ap touye moun nan wo sous matla, rache moun, yo gentan nan zòn Sen Jera y ap touye moun, boule kay, e pa gen lechwa, e degaje w lage ak Anòt la, men tout moun yo gonfle bò lamè a, degaje w vin ba yo lavi. Mwen kouri san manje. Epi mwen pran kannòt la mwen lage pou sou smart la. Lè mwen rive sou smart la, mwen jwenn plizyè lòt kannòt ki te bò lamè a gentan lage yo chaje ale. Lè mwen rive bò lamè a, epi mwen wè moun mwen pral pran yo, timoun m pral pran yo, fanmi m yo, tout ye nèt, tout se fanmi m. E kannòt la p ap ka pote tout moun sa yo. M di kannòt la p ap ka pote tout moun sa yo non. E se konsa Nou tande bal ap chante tou pre Nou anlè mòn nan bandi yo ap desann se moun yap touye lè moun yo monte m pa konnen sèlman mwen derape ansanm avèk yo lè mwen derape ansanm avèk yo mwen rele yon lòt bò frè m ki te devan nan yon kannòt mwen di l si l ta gentan rive E pran yon kannòt vin rankontre m pase kannòt mwen an twò chaje. Epi se konsa n ap kouri, n ap kouri, n ap priye, n ap kouri paske tan pou nou annik rete pou bandi vin touye nou, nou pran chans nou lage. Epi konsa yon van pete, van lapli pete sou nou epi m ap konbat a kannòt la n ap antre. Apèn nou prèske antre atè kafou, kannòt la vini l koule. Lè bòfrè m nan te atè a tout manèv yo te fè pou lòt kannòt te vin rankontre nou, yo wè van, nèg yo pa vle deplase, kounye a kannòt la vin koule ansanm avèk nou e sa byen fè m mal, se pitit frè m e se pitit frè m e pitit pitit mwen e pitit nyès mwen, pitit kouzin mwen e nou pèdi 8 moun. Li sòti kabarè simonèt. Sak fè nou leyogan jodi a se bandi ki anvayi nou, nou pran kannòt e kannòt pou nou ta pran nou derape. Lè nou prèske rive m wè kannòt la ap koule. Lè kannòt la koule timoun yo lage kò yo nan lanmè nou menm ki granmoun kannòt la yo vire l sou do nou moute sou do kannòt la nou chita a 8 è yo vin pran nou 11 è. Onzè a, lè yo vin pran nou, nou vin sot deyò. Sa apre nou sot deyò, nou te, e te nou uit, nèf ki te pèdi, yon moun jwenn youn sou dlo pou nou, nou pèdi uit ti moun. Jodi a kouman w ap viv Leyogàn? Eben, kijan m ap viv Leyogàn? Nou vin la, moun Leyogàn e bon moun. Sa t ba nou rad, yo ba nou sandal. Genyen t ba nou manje, genyen t pote viv pou nou. Sa yo genyen, yo pot ba nou. Ou konn sa k tris, pèp Ayisyen? Moun sa yo fin kouri anba bal bandi. Yo kite kay yo. Yo kite tout bagay nèt. Dirijan menm yon twit non yo pa fè. Yo pa di anyen non. Se kòm si, waww, se fete yo fete wi. Ou tande gen mini jistis ki son fanm mesye. Li pa di wouayy non. Se kòm si sa ki pase sou smat la sa pa gade yo zòn sa yo pa konnen l nan peyi dayiti. Eske avan sa ou pat gen aktivite ou ke ou te konn fè? Wi m te nan komès mwen. M te gen antre komès mwen lakay mwen m pati e bandi yo kòmanse bote bagay. Jodi a ann di ke se moun k ap bo kout men, pwobableman yo ka pa kake bo pou anpil tan, èske w pa ta renmen jwenn kòmsi yon kote pou abite, si wi ki jan ou panse si yon moun ta vle ede w yo kapab fè sa? Si yon moun ta vle ede mwen, m pa gen pwoblèm pou l ede mwen. Nimewo telefòn nan. Kabarè, Nou abite anndan Simonèt ke nou gen bandi ki te anvayi sou nou le mèkredi ki te 19 avril ke m se yonn nan nèg ki te lan kannòt la e avèk timoun yo e jan w wè e madanm nan k pèdi 3 timoun nan te sot pale a ke ni kannòt la lè kannòt la koule ansanm avèk nou m kwè kannòt la te gen apeprè 21 moun ki te ladan li te gen 7 timoun ki mouri plis yon granmoun ladan li. Li mouri e fòm di w m se yonn nan nèg ki te plonje anpil e apre kanot la fin koule nan mitan lamè a nap koule nap chache moun bon e ke moun ki te ka sove yo Bondye sove yo sa te pou mouri yo mouri paske pat gen yonn nan nou menm ki tap ki te ka asepte ke gen yonn nan nou menm ki mouri men e sak te ka rive Bon mwen menm m te ansanm avèk moun yo tout moun yo se yon fanmi men m leve menm kote ansanm avèk yo konn manman m yo te konnen sè m yo konn tout moun mwen e sof ke moun se yon fanmi pou moun yo tou nan kannòt la e si m ateri m la m pa gen oken moun Leyogàn se yo k mennen m la. Kòman w t ap viv sitiyasyon sa a? Sitiyasyon an kòman nou t ap viv li depi lè nou m se premye moun ki te moute lan kannòt la e lè mesye Manès Fènòt la pral derape, m se premye nèg lè tire a moute fènòt la m di a mesye m pap desann non m deja rive m rete men pat gen yonn nan 2 yo k te di m desann tou sof ke nou te rete lan kannòt la bon Bondje lè kannòt la pral derape te gen plizyè moun ki di a kannòt la twò chaje wi men pa rapò de pat ko gen gwo van epi nou derape nou prèske rive kafou nou pandan kote kannòt la koule a n ap gade n ap gade machin moto k ap pase epi pandan nou sou kannòt la tout moun ap rele rele rele rele fè bri fè bri e konsa epi. Menm kote a, gen moun ki vin pote nou sekou sou lamè a ki desann ansanm avè nou. Jodi a, kouman w ap viv isit la la a Leyogàn? Bon, kouman m ap viv isit lan Leyogàn, ansanm avèk moun yo m vini an, moun yo pote m sekou anpil, epi nou kay madan Pyè la ki ede nou anpil, epi tou nou gen yon komite lan zòn nan ki pandan nou vin la ki te. Rele ansanm avèk nou, rele nou, ede nou jan yo kapab avèk atravè de kèk grenn moun yo genyen, yo sanble, yo ba nou sa yo sa yo kapab. Jodi a moun sa yo ka pa ka ede nou pou anpil tan, si pa egzanp gon mwayen dan le ka ou ta gon lòt moun ki ta vle ba w kout men se se ki ki mwayen yo? Bon, e jodi a moun sa yo gen dwa pa kapab ankò pa rapò de sa yo te fè pou nou deja, nou pa konnen kòman sa ka vin rive, yo pa ba nou chak jou, pa rapò de sa yo te ba nou an sa fini. Gen rad pou lave, gen timoun, moun yo gen lan moun yo la toujou, gen timoun ansanm avè yo, ou konnen lè w te lan aktivite w kounye a ou pa ladan yo ankò, bagay yo pa fasil. Sa vle di, yon moun ki kapab ede nou, yo ka toujou voye je gade nou, men, se, pou mwen menm, voye men ba nou an, li lesansyèl wi men timoun yo te pi enpòtan pou nou. Ki nimewo si moun ta vle ede w? M bay papa l sòti avè l pandan papa l vini papa l di prepare l pou nou al Leyogàn m di l m pa pral Leyogàn paske m te vin Leyogàn jan m te ye m di m pap tounen Leyogàn ankò kounye a nou tande bandi rive sou nou nou tou kouri mwen m rive m moute kannòt depi lè m moute kannòt m ap kriye mande m sa m gen m pa konnen. pandan kolòt la ap koule, mwen m pa wè pitit la, lè m vin wè pitit la, mwen kenbe l, li di m papa wè sa l mouri m lage l, mwen m ap bat pou m sove vi l, pou m di pandan m te nan lanmè a m pa t gen fòs m ap pede kriye, papa m di si m ap pede kriye, si m mouri, l ap mouri tou, kounya m vin pran fòs, lò l di m pran fòs m ase m pèdi 3. Bondye ka ba nou. Kounye a m vin pran fòs nou lite, nou lite. Papa m ap ban m lebwa. Matant mwen te prèske pou l mouri nan kannòt la. N ap lite avè l. Pandan n ap lite, lite, yo vin sove nou. Lè nou rive atè, m pa t ka sipòte. Yon sèl pitit m la. M pase mizè ladan kont mwen. M pran kout kouto, m pote w mak pou granmesi. M pap janm ka bliye pitit mwen. Ki laj pitit ou a te genyen? 1 an. 16 out pral ba l 2 zan. Kòman w ap viv pou kounya isit la la? Ou konnen, mwen menm e moun ki ban m tout afè m. M pa t gen anyen menm. Kat mwen pèdi, adrès mwen pèdi, tout bagay mwen pèdi e moun t ap lonje ba mwen pou m manje tout pou sa. 47 90 23 94 Vilis ki soti de kabarè antre ibobi e simone bon jou ki te 19 ki te mèkredi 19 la bandi anvayi sou nou kounye a la wout pou nou ta fè se wout lanmè kounye a la nou pran kannòt Ti bebe a gen 1 an edmi. Apèn li ta pral gen yon mwa edmi depi li mouri. Alò ou sanse pèdi 2 timoun? Wi. E madanm ou la avè w nan moman? Non, li mouri tou. Anfèt ou pèdi 2 timoun plis madanm ou? Wi. Waww. Humm humm humm humm. Pèp ayisyen, pou di nou konprann sa k ap pase a, pou di nou konprann nan ki nivo nèg yo mechan, tou sa se jis pou yo kapab jwenn yon entèvansyon militè sèlman, y ap touye moun konsa. 1 milyon ayisyen te mèt mouri, yo pa pè. Men, fò bandi yo la, paske objektif yo se jwenn entèvansyon militè, pou pwoteje yo sèlman, apre yo fin kreye gang nan peyi. Nou pa kab mouri konsa. Nou pa kab tonbe konsa. Ann mouri pou yon koz. Ann bay moun kan lè yo yon repons. Pase sitwayen sa pèp ayisyen. Li pat nan vòlè nan leta non. Se pa li kap finanse gang yo non. Son moun kap bat lavi wi. E pi pou bandi anvayi on zòn. Se pa la polis ki ateri. Se pa otorite yo rapidman ki pon desizyon. Pou bay bandi sa yon leson. Pou moun sa yo kapab rale souf. Se kouri yo kouri pran lanmè. Kòman ou pral fè viv dim non kòman ou pral fè efase sa nan tèt ou pou ke ou wè ou pran lanmè madanm pitit yo pat malad se pat lopital ou tap mache ansanm ak yo se kouri wap kouri pou bandi epi wap gade yo kap neye. Di nou jodi a kouman wap viv an absans de moun sa yo. Alò ki aktivite ou te konn fè kabarè? Bon pou byen di m pat nan aktivite. Madanm nan ki te konn ap degaje l? Non, li pa t mouri ditou. Kòman nou te konn fè pou nou viv? Men sa vle di, ou leve ou jwenn jodi a ou manje, demen ou jwenn ou manje. Jodi a kòman w viv isit la? Bon, se menm jan m di w, nyès mwen an di, li, nou jwenn moun sipòte nou, ba nou rad. Bandi yo te toujou di yap rantre nan zòn nan men nou pat atann sa. Epi yon jou konsa nou gade nou wè yo rantre nan zòn nan. Epi m te gentan janbe pa bò isit mwen menm. M fè 5 mwa bò isi an. E lè nou gade nou wè jan sitiyasyon an ye pou nou bò isi an nou pat gen kay nou retounen lakay nou an dimanch. Dimanch lan nou retounen se kèk grenn moun ki te kòmanse vini nan zòn nan. Yo di nou zòn nan bon nou ka vini. Epi nou reprezante nou ale lakay nou pou n al reviv. E lè nou rive kounya nan dimanch lan. Nou fè lendi, nou fè madi, e mèkredi, menm pwoblèm sa a reprezante ankò. Bandi yo vin parèt. Lè yo vin parèt, nou menm kote ke nou ye a, pa t gen solisyon. Pou nou te fè lòt wout, pou nou te sòti sou lari, se te pran lamè. Tout moun se te pran lamè. Se te pran lamè, pran kannòt. Te gen kat kannòt ki te chaje. Premye kannòt la te devan. Nou menm nou te dèyè, kannòt pa m nan te dèyè avèk yon pakèt timoun, e tout, pa gen yon moun la k pa t nan kannòt yo, tout moun te sou lamè a. E twazyèm kan, te gen yon twazyèm kannòt ki te dèyè nou, sa se te katriyèm. Men, vrèman kannòt ki te gen vrèman pil moun pa nou ladan yo, se te kannòt ki koule a avèk kannòt mwen te ye a. Li te. Jodi a, an di w kite kabarè, ou pa t pare pou sa, kòman w ap viv? Anben, kòman m ap viv? Se sitiyasyon sa a menm ki mete. Mwen te retounen al lakay mwen, nou te fè sen mwa la, nou ale nan dimanch epi lendi, madi, pwoblèm nan reprezante, se paske nou la, nou santi kòmsi nou pa t wè vi pou nou epi nou te deplase, nou te tounen lakay nou. Etan done ke kannòt pa nou an te devan epi nou pran nouvèl la ke kannòt dèyè a li menm li koule, kijan w te santi w nan moman an, ki dilijans ou menm ou te fè pou fasilite moun sa yo te jwenn sipò. Bon, mwen menm yn fwa ke se sè mwen, se nyès mwen, se frè mwen, se fiyèl mwen, tout se, se plas ki pat gen ki fè enpe chak moun chwazi monte kote yo te vle paske nou tout te ansanm. Nou tout te ansanm, depi kote m desann kannòt pa m nan e van an te gentan pran m sou lamè a tou yon bon distans epi nou bat nou bat nou rive men yo menm yo te pi lwen nou. Depi m fin desann nan se konsa m te vrèman boulvèse m gen pwoblèm m pat byen e m tap Tcheke moun map di pa gen moun bò risi a ki genyen kannòt ki gen motè ki ta pou sove moun yo e m te tcheke 3 moun yo te di bon kannòt ki gen motè yo moun yo pa la e youn di li an pàn e m pat konn kisa pou m te fè m te nèt ale m plonje sou vant m ap lapriyè epi m pat konn kisa pou m te fè men m santi moun yo te gen yon pwoblèm sou lamè a. nou nou viv e moun ba nou rad nou pat gen rad ki te sove tou moun ba nou rad epi. nou viv. Donk si gen yon mesaj ke w tap voye bay otorite yo pou pote sipò pou nou se kisa l tap ye? Bon, ebyen map di leta ayisyen mèsi paske si se pat koz lan ki te fè pou nou tap travèse pa lamè e timoun yo pa tap pèdi epi pou nou ta gen yon tristès nan kè nou jounen jodi an e sèlman m konnen E si lakay nou ta bon, nou ta ap viv byen. Men yn fwa ke nou bor isi a, kom si nap reflechi, nou te konn ap fè komès, epi nou pa ka vann, nou chita, tristès anvayi nou. Se paske leta pa fè travay li ki koz ke nou nan sitiyasyon sa jounen jodi. Vwala medam matmwazèl ze mesye ou tap tande deklarasyon divès moun ki kouri kite lakay yo depi plis pase 15 jou akoz bandi te anvayi zòn sous matla yo pran lanmè plis pase 9 moun arive pèdi lavi yo ou ka konprann nan ki nivo nèg yo kriminèl nan peyi dayiti pèp ayisyen kontinye mobilize kontinye defann tèt ou pa gen pyès moun kap defann ou. Pa gen pyès moun k ap panse pou ou. Otorite yo se pou tèt yo y ap panse. Se vòlè yo ap vòlè. Sinon, moun sa yo ki kouri kite lakay yo, omwen, yo ta mache chèche konnen ki kote yo ye pou pote yo sipò paske nou konnen sitiyasyon an difisil. Donk, ou menm ki kapab lonje bra bay moun sa yo, pa ezite fè l piske nou konnen sitiyasyon an difisil pou yo, Pandan dènye moman yo la. Medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete retire vòlè ajoute vòlè mwens vòlè egal vòlè pi rèd nan peyi dayiti ou kwè se koze humm ou raplew ebyen komisè gouvènman. Gonayiv la, mèt Sera Gaziyis, ebyen, site non skandal, li libere chèf de gang Baz Kokorat San Ras, yo pral revoke l, epi yo pral ranplase l, pèp ayisyen. Ranplase yo ranplase l pa mèt Deristen, mèt Deristen li menm ki pa menm fè inèdtan nan pòs la, yo pral revoke l ankò. Paske Me Déristin akize de koripsyon. Misye t genlè te Gonayiv deja. Ebyen 24 èd tan aprè, Minis Jistis la Emly Prophète pral enstale yon lòt komisè gouvènman. ki se Guivera Guillaume nan tèt pakè Gonayiv se retire vòlè, mete gang, retire gang, miltipliye pa gang egal gang, divize pa gang. Ala traka pou lave kay tèt nan peyi sa. Frè m ak sè m k ap koute m, si nou pran pale de pwoblèm peyi Dayiti, franchman, nuit la ap twò piti. Mwen konseye ou kontinye mobilize. Pa depoze manchèt ou. Kontinye sansibilize moun ki bò lakay ou a pou pwoteje tèt li. Gade. Zafè pou bandi rantre nan zòn pou l ap vin taye banda, pa sitire bagay konsa. Yon jenn gason rantre ansanm avèk yon zam, ba li sa l merite. Paske demen si Dye ve ou pa konnen ki sa jenn gason sa pral tounen. E m pa kache di ou, lè ou la fason, ou kapab viktim. Donk an se sans, pèp ayisyen, lè ke dirijan yo lago sou kont lese yo fè, yo pa di w mouri, yo pa di simityè ret vid, si tout la sent jounen moun òganizasyon dwa moun yo te tande moun ap kouri konsa li t ap fè yo di byen. Men lè ou wè w pran manchèt pou defann tèt ou, lè sa yo ap di w wi vyolans, patati patata, pase pran yo tou paske se yo menm ki kache dèyè ensekirite a ki fè w ka ap soufri konsa. Ou sipoze viv tankou moun. Ou gen dwa a sekirite. Ou gen dwa pou viv lakay ou. Ou gen dwa a lasante. Ou gen dwa a ledikasyon. Ebyen travay, batay pou jwenn sa ke ou merite. Sispann kouri pèp ayisyen. Mwen sou mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite ou nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou, ba ou lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun. Non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan w lòt videyo. Au revoir à la prochaine. Rendez-vous cassé demain matin, 6 h pour journal Tout Haïtien connecté.